Fok ou rete ok. Se cool se votre chanel prefere RL prod nous sommes avec vous 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et c'est parti. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn pa w la, RL Prod. RL Prod, se la chèn du moman. Ebyen fòk nou di ke dan la sware du jeudi 2 desanbre 2021 gen yon dife ki eklate o nivo de lasalin. Lasalin dife pran, ebyen sa w tande a la a anpil ti kay pase anba flanm dife paske nou konnen pi fò kay ki anba a se ti kay an tòl, an bwa donk kay yo pase anba dife. Men le pire, On a fait appel aux sapeurs pompiers ebyen mesye yo di yo pap kapab vini se la saline eske yo gen rezon ou pa puiske nou konnen mesye yo kapab gen problèm a la polis donk imedyatman yo rive anndan yo kab panse ke yap tou kenbe yo an otaj men ekoute on est la justement pou kapab rann popilasyon an sèvis e le pire se barbecue an pèsòn ki aple li menm li di li rele bon yo pa fè ka de appel li a yo dil se la saline yo pap kapab vini ekoute. Ce que Barbecue a dit et dénoncé en même temps. E map di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa a chak gen moun ki pral gad video sa. E video sa map fèl la jodi an 3 desanm. E yè yè yè ki te 2 desanm nan dan la sware gen yon dife ki pran anndan la salin ok. Jodi an nou 3 desanm ok. Gen yon dife ki pran nan la salin. Alò m fè video a men rezo k pouse m fè video a. Se paske pandan dife a, nou rele ponpye e ke nou di ponpye gen yon dife k pran e nan Lasalin pou yo ta fè dilijans e nou konn Lasalin se pil ti kay an tòl e ke nou di ponpye ke pou l ta fè yon dilijans pou l ta voye e e vin etèn dife a pou nou. Repons lan se te nou pa vin nan zòn sa yo. Sa vle di e moun nan Lasalin pa moun paske yèswa tout demach n t ap fè oprè de ponpye Pou ponpye te voye an vin etèn dife a yo pa janm rive. Men kòman e ke gon pakèk kay moun nan Lasalin ki boule yè 2 desanm lan e ke nan diskriminasyon ponpye di e Lasalin li pap vin kote konsa. Sa vle di se malere malerèz yo e ke ki chache bokit E ke nou fon jan nou etèn an dife a ok men ni men dega yo e ke nou jis fè video sa pou listwa e pou la verite e map profite de video sa poum di otorite peyi dayiti yo e ni nèg kap di yo 5 a 0 yo map tou profite de video sa poum di nou silans pa vle di fè bak. Silans pa vle di bay vag. E moun ki konn goumen, moun ki fè metye zam y ap konn sa m di an. E chèf pa janm kouri. Chèf fè, chèf repliye. Nou repliye, nou pran distans tou nan batay sa a pou pèmèt e pèp ayisyen an wè ki moun ki vrè enmi l. Nou pran distans tou nan batay sa a nan moman an la pou pèp ayisyen an ka wè èske se nou menm ki te bloke gaz la vre. Paske gaz la toujou e ap vann nan mache nwa. Nou repliye jodi an pou nou pèmèt pèp la wè lavi chè a e ke èske se nou menm ki koz lavi moun yo vin pi chè. Jodi a nou repliye nan batay sa nou ye a pou nou pèmèt ke moun yo wè èske se nou menm ki lakoz bandi ap mache kidnape moun, vyole moun nan tout peyi a. Nou bezwen lemond antye te wè sa, se sa ke nou fè nou te repliye nan batay la. Meni. Se konsa, jan n ap gade a la, e ke Lasalin, yon pati nan Lasalin pran dife yè swa, e ke nou jis di mesye yo, e ke se poutèt sa e ke nou te repliye. Men, m vle moun yo atire, nou vle atire atansyon moun yo sou sa a. Nou rele ponpye, ponpye di konsa ke e zòn Lasalin nan l p ap vini. Sa vle di depi se Lasalin, e Site Solèy, w ap Jeremi, E anba Dèlma yon dife pran, sa vle di popilasyon an livre a li menm. Antouka, nou jis fè videyo sa a pou listwa e pou laverite. E m ap di otorite yo konsa, silans pa vle di bay vag ok. Nou fè silans men nou pa abandone goumen an. Dayè se yon goumen ki fèk kòmanse. Se paske nou konn batay la fèk kòmanse ki fè nou fè yon repliye. E ke jis pou nou kapab evalye an sitiyasyon an. Paske lè w ap goumen fò w konn kilè pou w avanse, fò w konn kilè Ou konprann mwen e pou fè bak. Antouka e ponpye sonje nou elo vin etèn yon dife nan lasalin ou di le fè ke se lasalin nou pap vini. Nou fè video sa pou listwa e pou la verite ok. Ankò yon fwa lasalin viktim e gon yon dife ki pran yon pakèt malere malerèz pèdi bagay yo. Mèsi anpil. Barbecue a parle en disant que ebyen li pa kanpe nan batay la, sa vle di se yon sòt de retrè strategique, dans la bataille certaines fois fòk ou pran un peu de recul et lè w pran recul c'est juste pour avancer, ebyen ok Barbecue nap swiv kòman batay la ap termine. Lapolis jwenn kichòy nan prizon Kwadèboukè a nan yon fouy ki fèt vandredi maten 3 desanm 2021 an kote bagay sa yo sòti an nou gade non. Antouka yo jwenn ti kichòy wi eske bagay sa yo te la nan prizon an oubyen se pote yo pote yo vini bay moun yo bon antouka fòn di ke ebyen sekirite prizon an ebyen li nan lari paske si yo ta kite tout bagay sa yo antre bon aparaman ta gen ti konplisite tou brèf ann pase nan lòt kichòy genyen lovely Ki touye Julienne. Lovely Estilus li touye Julienne Isidore sanble ak kout kouto. Sa sè pase dan la onzyèm seksyon ravin sèch o nivo de la komin de Petit Goave. Aparaman moun yo te nan diskisyon. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen moun nan popilasyon an kenbe Lovely yo remèt li bay lapolis. E la maman de la viktim l ap esplike. An dlo m te ye. Mwen nan dlo m ap pran dlo. Li menm l ap penyen ti pitit la pou l mennen l lekòl. Kiyès k ap penyen ti pitit la? Dam nan. Kòman l rele? Jilyèn Izido. Kounye a pandan l ap penyen l, li fin penyen pitit la, kounye a li vin pran bokit dlo a paske m pa ka pote bokit dlo a mwen menm. Li vin pran bokit dlo a pou l al benyen pitit la. Pandan l ap travèse anba veritab ladòdò a la, Lovely ba li konbyen kout kouto. Apre konbyen kout kouto a, li ba nou piman avan. Apre piman, li ba l konbyen kout kouto. Lèl vin santi kout kouto a pa bon li wè manzè tonbe li leve wòch li frape tou eskize se popilasyon an ki wè mwen men mwen pat wè se anba tiyo a m te ye m tap pran dlo wi li te bonè men li te fin jou paske tout moun te anba tiyo a yo tap pran dlo wi. Premye bagay ki mennen kont. Ke tifim nan kal nan dlo, manzè al nan dlo. Kounya la li rive, li jwenn tifim nan ap plen, li vle se li menm manzè ki pou plen. Dam ki touye l la. Ki vle pou l Lovely. Li vle pou li plen avan. Kounya fanm nan di ke ou pa ka vin jwenn mwen la ou bezwen tounen an mare. Kounya la li pran li pran e e e. Eske ou wè popilasyon an kanpe avèk nou? Oh, anpil! Ok. Eske se popilasyon an ki te kenbe kriminèl yo ou di mwen se? Yo menm ki kenbe lè, mwen kote m pran fòs pou m kenbe kriminèl? M t ap mouri dèyè kriminèl la, m t ap mouri dèyè l ankò. Yo mande 800 dola pou yo leve kadav la atè a. Moun ki vin leve kadav la yo. Donk se a nou menm pou n di kisa nou panse. A chak fwa nou fè yon emisyon sa pèmèt ke ou menm ou fè yon maksimòm de refleksyon egalman. Pandan n ap reflechi fanatik yo ap reflechi tou paske nou konnen moun ki sou RL Prod yo ebyen nou menm nou pa sèlman ap gade kòman sitiyasyon an ye nan peyi Dayiti men nou menm tou n ap reflechi, n ap analize pou n wè kòman peyi sa ka soti kote l ye a men ekoute bagay yo vrèman difisil nan peyi Dayiti. On attend peut-être 2022 men